Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous à la caillou pour capable poter baou une nouvelle émission. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023. Content d'être avec vous. Et là, on en profite justement pour filer un petit salut à tous les gens qui écoutent du côté d'Haïti, les gens qui écoutent du côté de Canada. Carmelite, Massena. comment tu vas? Est-ce que tout est OK? Besoin de trois, faut appeler. Bonjour à tous nos amis du côté des états unis J'espère que tout va en forme pour nous. Nos amis antillais, ça ça fait, est-ce que vous êtes bien. Eh bien, nous parlons parti là avec une émission, mais juste avant de commencer, voici une chanson pour vous. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de commencer avec cette chanson? Ben, écoutez, se yon mizik ki pote anpil mesaj, paske nan yon moman kote ke te gen anpil vyolans ki tap renye du kote dè Zanti, la Gwadloup, patikilyèman la Martinik, ebyen fò m di nou ke atis sila yo te mete tèt yo ansanm. Se te depi 2013, kote yo te mete yo an ekip atravè yon konsèp ki rele Kolektif Bay Lavwa. Artiste sila yo ki atriste pa rapò ak gran banditisme ki frape anpil kote nan Martinique, nan la Guadeloupe te deside an fèt fè yon kolektif. Yon kolektif artiste ki reyini pou kapab sansibilize e pou fè tout jèn yo pran konsyans pa rapò ak kesyon sila. E se te yon inisyativ de Didier Osseux ki se chantè gwoup Aquarelle ak direktris artistik Belly. Allez écouter cette chanson, Collectif bay la voix les larmes d'outre-mer. Sa kapab parèt on ti jan difisil pou n konprann kreyòl yo, men aparaman leson sa va vou dire kèlke choz, jan w tande pawòl yo, sa kapab di w kèk bagay. Les infos pour vous! Dosye ki konsène Vilaj de Dye. Aux hommes de village de Dieu wi se vre se nèg vilaj yo ki yo menm komèt zak sila a. Polisye an kestyon ki nan men nèg sa yo fò m di nou ke polisye sa li mouri. Ba wi polisye sa mouri paske depi lè atak lan polisye a li tonbe. Yo antre avèk polisye a nan vilaj ak tout machin nan. Eske jiska prezan kadav la li nan men nèg yo toujou? E bon se wi. Tande byen sa map di nou an. Sanble ke nan dosye sila te gen yon règleman de kont. Tande byen wi! Règleman de kont nan sans ke polisye sa yo ta sanble fè yon move aksyon, donk yo ta tape nèg yo fò. E pi nèg sa yo, polisye sa yo te gen antèn sou yo. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, paske nan moman atak la fèt la, m te gen yon Arab ki pat twò lwen zòn nan, toudsuit, Arab la rele m pou l di m ke jan atak la fèt la se yon atak rapid, prese prese. Li wè yon nèg, yon gwo kò, yon ti kout gwo kò nan kad atak sila a. Aparaman l ta sanble avèk Izo nan Vilaj de Dye. Donk, Izo te mete pye l atè a an pèsòn nan kad atak sila. Sa vle di se yon gwo dosye wi. Sou wè Izo te mete pye li atè a an pèsòn. Bon. Te gen bagay. Men ekoute, se triste. Se triste. Polisye sa li menm ki pèdi lavi l. Donk mwen m swete ke si fanmi polisye sa a ta mande pou kadav la, m swete ke nèg vilaj yo ta kapab gon ti kras mansyetid ebyen pou yo bay kadav polisye sa a ki nan men yo. Le mal est dejà fè. Donk, jounen jodi a la. Nou rann nou kont ke peyi a lap fin degrade. Lap fin degrade. Mwen m kondane l. Tout moun nan sosyete a kondane l. E nou pap janm aksepte, kelkeswa jan n ye a, pou polisye kontinye ap tonbe konsa dan la repiblik. Mezanmi! Lapolis, fò w asime responsabilite w. Jounen jodi a la ou wè kòman yon polisye mouri. Kòman yon lòt se kouri l kouri pou yo pa pete dada l. Epui nou menm sa nou fè an retou? Nou toujou ap bay bandi love. Anpil nan nou byen sur ap bay bandi love. Gon lè kap rive, chak nèg ap pran kan yo. Ou konprann? Mwen menm m deja pran kan m. M bò kote pèp la. Men anpil polisye pral di bon, ok, pa gen bagay konsa ankò. Nou pap kapab kontinye sipòte bandi. Ebyen fòm di nou ke kowalisyon moun ki yo menm kite Carrefour Fèy pou bandi bay yon konferans pou laprès jounen 17 janvye 2023 a akonpanye ak avoka yo mèt Mario Joseph ann tande kisa yo di. Rezon ke ki fè nou la maten an sou tab lan la se paske nou te nan pwoblèm anlè savann pistaj dekayèt. Nou te vin pran fòs nou nan lise de Kafoufèy. Men nou nan lise de Kafoufèy, ORIM favorize yon seri lòt moun pou jwenn yon mwayen pou yo anfème kay. Nou menm, de karantèn moun sa, nou pa gen anyen nan men nou. ORIM te di l ap retounen vin pran non nou, anojou nou pa janm wè l. Paske nou la, nou lage nan lari a, pitit nou yon bò, Nou yon bò, nou pa gen mwayen pou n ta anfème kay, e se sitou, lekòl ouvè, pitit nou pa ka al lekòl. Mwen menm mwen gen 3 timoun, y ap dòmi yon kote, mwen dòmi yon kote. Si yon moun mete m dòmi lakay li, m pa wè mwayen mwen pran 3 pitit mwen vin lonje ansanm avè yo tou. Rezon ki fè nou vin la matè a se paske leta peyi nou pa vire zye gade nou, nou lage nan lari a, nou pa konn si pou nou monte, si pou nou desann. Nou pa ka fè tout vi nou nan lari a. Nap mande gouvènman an pou l tande vwa nou, tande kri moun savann pistach Dekayèt yo. Paske nou pa gen mwayen nan men nou pou n pou n okipe tèt nou, pou n jere pwoblèm kay lan, pou n dòmi ansanm avèk pitit nou. Nou la, nou lage nan lari, nap mande leta tanpri, tanpri, rapid, pou l tande vwa nou, tande kri nou. Si ke li pa ka fè yon lòt mwayen pou nou, nou lage nan lari a se swa li fè yon lòt bagay avèk savann pistach Dekayèt, se swa l ban nou yon lòt, kòman m te ka di sa, yon lòt bagay pi fè pou nou, pou n kapab retounen lakay nou. Paske si nou nan lari, moun nan p ap janm aksepte nou pou n fè tout ane a ap dòmi lakay nou. Kay mwen pa boule, men yo pran tout sa k ladan l. Yo pran tout sa k nan kay lan. Bon, se sèl avèk rad ki sou kò m ke m te sòti. Men, mesye yo, yo toujou nan zòn nan. Yo toujou nan zòn nan, y ap fonksyone. Èske yo nan kay ou a? Yo pran kay ki pi wo ki pi wo nan. Tankou zòn sou plas avèk yon lòt kay yon lòt dam yo pran tout men ke nou pa ka retounen paske yo toujou la. Nou mande leta, tanpri souple, tande vwa nou, tande kri nou, rès 40 moun sa ki nan lari k ap dòmi kay moun sa. Lekòl ouvè, nou pa ka voye pitit nou lekòl. Nou se yon karantèn moun ki lage nan lari. kote ke nou pa janm, nou pa jwenn prezans leta. Kafoufèy se yon zòn pezib li ye, li pa gen bandi ladan l. Se yon zòn pezib li ye. 10 novanm, se rete n rete nou wè nèg a zam debake, yo kraze, yo piye, yo brile. Gen anpil nan nou ki te pran refij nan lise Kafoufèy, mwen menm espesyalman. Apre 2 mwa mwen ale nan lise Kafoufèy m pa janm wè prezans leta. Brèf, yo vin fè yon yon sanblan yon sanblan lapè. Jan leta jwenn mwayen li fè lapè avèk mesye a zam yo, èske nou menm pèp la egzatteman ki viktim an lè l pa gen anyen pou l di nou? Yo kraze kay, yo piye kay, dayè pi fò kay anwo a pa gen anyen. Yo pa kite anyen la dan. Mwen vin la pou m mande ke pou leta pale a ti mesye yo pou yo kite zòn nan. Popilasyon an bezwen tounen lakay li. Ok? Popilasyon an bezwen tounen lakay li. Ke leta chache mwayen avèk yo pou yo tounen nan baz yo, bay espas, bay zòn, bay popilasyon zòn nan pou yo tounen lakay yo. Pou karantèn moun ki lage nan lise Kafoufèy yo, nou mande Leta pou l vin akonpanye nou pou n soti nan lari a. Pase jiska mentnan, pi fò moun la se ka moun y ap dòmi. Avan yo te nan lise a, avan yo te nan lari, yo te gen yon kay yo t ap dòmi. De mwa nou pase nan lise a, m pa wè prezans Leta. Sèl Andre Michel m te wè ki te vini, ki te vin nan lise a, vin bay popilasyon sa a ki pèdi tout sa l genyen, yon ti mamit diri. 2 grenn espageti. M pa janm wè prezans leta. Sa map mande leta, map mande leta vin pran responsablite l. Jan ke li gen responsablite anvè mesye zam yo, fò l gen responsablite anvè pèp la tou, anvè popilasyon an. E sa map mande. E lè gen sitiyasyon imanitè sa k pèmèt moun yo, ki fè moun yo deplase anndan pwòp peyi yo, paske kote nan kay kote yo ye a, E yo pa ka viv ladan l. Swa tè a kontinye ap tranble lè te gen tranbleman de tè, oubyen sitiyasyon ame e jan nou konn nan viv li depi yon sèten tan anndan peyi a. Donk leta genyen pou responsablite pou l si tout fwa kote a son kote yo pa kapab. e kenbe moun yo pou ontan, tankou jan sa ye nan lise Kafoufèy la, enben, Leta gen responsablite pou l relokalize yo, piske moun yo se te la yo ta, e lè yo te jwenn, se la yo ta ale. Donk, Leta pa gen okenn responsablite. E moun yo, yo livre yo, yo livre moun yo, keseswa nan kenpòt kan, kote moun yo deplase, e nan pwòp peyi yo, lè moun yo deplase entèn yo, enben, yo livre a yo menm. Pa gen sekirite, bon kòm peyi defèt, tout peyi a pa gen sekirite pyès. Yo livre mesye avèk yon seri de vyolè, de moun kap vyole fanm, e yo vin antre tankou de brebi, ou byen de sa n ta di, de lou, ki antre nan mitan yon seri de anyo, e byen pou yo livre yo, e vyole yo, e fè tout kalte zak. e sou yo. Donk, maten an, se sa e nou vin denonse. Malerezman, e lòt moun ki jwenn lajan ki deplase yo, yo pa fè solidarite avèk sa k pa jwenn yo. Men la nou genyen dèyè do nou, dèyè do nou, laprès, se de moun, tout moun sa yo se de moun ki pa konn kote yo pou yo ale. Yo pa, kay yo ki te, yo pa konn sa k pase lakay yo, paske yo pa ka, jiskaprezan pou yo ka tounen nan zòn nan. Li pa pran tout moun yo pou l deplase yo. E si l poko gen mwayen, fò l ta bay lòt moun yo randevou pou l di oke m ap chèche lòt mwayen. Enben nou wè, keseswa moun k ap sot Sendomeng, keseswa kenpòt kote moun sa yo, oyèm kouri devan paske yo gen yon lajan k ap brase, yo gen yon bagay y ap regle. Epi yo kite Leta a tankou yon minè ki pa gen responsablite anvè pèp ayisyen. Se sa nou vin denonse maten an. E n ap kontinye denonse l E nou konnen se yon pakèt vòlò k ap dirije peyi a, yon seri dasasen, yon seri de kriminèl. Donk, nou menm n ap la, e toutotan, paske m si ke yo pa ka rive sou nou, donk toutotan ke nou la, n ap denonse move konpòtman sa yo, e de nèg ki la sèlman pou e gen machin blende nan men yo, e san yo pa peye, san yo pa fè lè frè, Pou yo gen tout bagay sou do leta, sou do nou, sou do pèp la, epi yo pa gen ankenn, ankenn responsablite pou pèp la. E lè yo nan sitiyasyon difisil, yo pa gade yo. Donk, BAI ap denonse avèk tout fòs li e mande leta pou l pran responsablite l. Gen yon kantite moun ki anndan kan an, yo pran 2 moun, epi gen moun yo kite. Donk, li pa posib. E yo pa bay ankenn esplikasyon, yo pa fè l nan transparans, yo pa fè l nan kwakseswa. E avèk absans total Leta. Dosye ki konsène mèsenè kolonbyen yo ki yo menm nan Penitansye Nasyonal, dosye sa a fò m di ke gen yon veritab rebondisman ladan l paske nou vin konnen avoka k ap defann kòz mèsenè sa yo. Nou pral di w kisa avoka sa a di. Dosye asasina Jovenel Moïse, Marc Antoine Maisonneuve ki se avoka k ap defann kolonbyen yo fè konnen kolonbyen yo inosan. Se pa yo menm ki touye ansyen prezidan an. Li di fason Jovenel Moïse mouri an gen rapò ak aspè mistik pandan li lonje dwèt byen long sou. d'un cabinet d'avocat euh m tande yo kritike konsiderableman euh cabinet pam nan le cabinet Maisonneuve et Associés ki te konsilte pa paran colombien yo e ki anfen te konstitiye pou defann 9 des 18 colombien jouk ka prezan ki lan prizon en Haïti lan kad asasina Jovenel Moïse la. Premye bagay map diw, map diw ke m pa bay presyon, m pa bay presyon pou te lage kolonbyen. Nou menm antanke avoka, nou fè travay ki lye avèk pwofesyon nou. Gon bagay pou nou konprann, se ke kèlkeswa moun ki prive de libète l la, li gen dwa a sèvis avoka. Menm jan w konn wè Ayisyen, Ayisyen konn ale Kanada, Ayisyen konn ale Ozetazini, Ayisyen konn ale Sendomeng, yo konn retwouve yo an difikilte. Men ban m di w, èske avoka ameriken, avoka kanadyen, avoka dominiken, avoka franse pa konn konstitiye pou yo? Wi! E sesi, kèlkeswa repwòch ke yo adrese a ou menm nan. Ou gen dwa. Le premier facteur montre clairement que Jovenel Moïse n'a pas été assassiné par les Colombiens, c'est la déclaration de son fils, la déclaration de Joverlin. Le fils de Jovenel Moïse, Joverlin, a eu à prétendre clairement que Jovenel Moïse son père, son père était déjà assassiné bien avant l'arrivée, bien avant l'arrivée des Colombiens dans la cour de sa résidence privée. puis Al ye la! Fò w konn moso lan tout bagay! Se sa m te aprann depi lè m te fè kafe. Depi byen avan. Ban m di w, jan yo touye Jovenel la, yo pete je l, yo koupe femu l. Nou pa konn sa sa vle di? Sa vle di ke lè jan ki lon asasine, son detenteur de certaines connaissances mystiques par rapport à la sorcellerie haïtienne. Parce que lè w touye, lan culture, lan tradition mystique pa bò lakay nou, lè w ap touye yon moun ou pete je l. Paske pa bliye yo te pete je Jovenel. Lè w ap touye yon moun yo pete je l, lè yo rele l lan tab tounant, si moun nan pa t inisye, si moun nan inisye e pa lan tab tounant, yo pral rele l, yo pral rele l yon lòt kote. Lè w rele l, li p ap ka wè. Pou l di wi se Mateli wi ki te fè konplo a se Ariel Henry wi ou ka konprann sa m vle di pa la enben si yo li pap ka wè li pap ka wè al idantifye moun nan paske se mò a k pou ede idantifye moun nan enben si moun nan tou yo koupe pye l donk ou ka konprann li pap ka kanpe nou pa wè lè yon seri katye defavorize gen yon seri nèg a zam ou pa wè lè yo tiye yon pakèt moun lè yo tiye yon seri frè n ak sè n yo pa wè sa yo fè pafwa yo konn menm boule yo menm yo konn pete je yo konn koupe pye bagay eksetera. Yo konn menm pa vle bay kadav la. Nou te raple n sa k te pase lan Vilaj de Dye. Donk fò n konprann sa sa vle di. Sa vle di klèman ke on a fè mechamman dè Kolonbyen dè bouk emisè. Lè m di yo fè de yo dè bouk emisè la, mesye yo fin touye, fin asasine Jovenel, epi yo bezwen echape a sanksyon ke yo merite. Ebyen yo jwenn yon group moun yo lage chay la sou do yo pa bliye paske sa enpòtan si map di se pa yo fòm di sak pase ou konn poukisa kolonbyen yo te la an ayiti pa bliye te gon yon jij enstriktè ki te rele nwèl siyis roje nwèl siyis si je ne m'abuse pas misye avè desène manda damne kontre jovenel moïse on ne pouvè pa procede a l'execution de ce manda. il falè le sipò dè etranje e notaman le sipò dè kolonbyen donk se lan pèspektiv sa ki fè yo te fè yo rantre la pou yo te ki alò gon pakèt enbesil ki pa konprann m pa di ke se kolonbyen yo non ki alè pwosede a legzekisyon di manda damne men yo rele yo la prèv sou al mande Leon Charles lèks direktè de la polis lap ba w, lap konfime pou ou. Yo rele kolonbyen yo. Bagay m di w yo ap pale avèk paran yo, m di w yo ap pale avèk kolonbyen yo. Lè w di yo rele yo a, kiyès ki rele yo? Epa m ba w moun nan. Lapolis gen yon, wèy, m ba w youn non la deja wi. Yo rele mesye asasen, les Haïtiens assassins e ki elimine Jovenel la. Yo rele kolonbyen yo pou vin bay yon bourad, pou vin bay yon bourad lan kad egzekisyon e manda a. Men se pa kòm si nèg yo pat vini, dayè gen ki di l, yo pat vini pou yo te al touye, pou yo te al asasine prezidan. Kounye a se sa k fè avan kolonbyen yo rantre anndan chanm ka Jovenel la, yo touye l, epi kounye a yo pran chay la yo lage sou do kolonbyen yo. Men sa k tris nan kad zafè sa, se ke il y a Mesye Ariel Henry qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question là. Il y a Martelly qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question. Bon rafal nèg ki touye jovenel yo pa vle limyè fèt paske si jijman fèt si limyè fèt anpil moun ka lan kouri e fèm dout wi m sot baw de non sa wi ariel henry pa vle pa vle pwosè sa fèt ariel henry e mateli pa vle pwosè sa fèt e gon rafal ankò e martine moise egal non plis li pa vle ke limyè fèt nan pwosè sa. Banm di w, si w gade Martine Moïse lan diferant entèvansyon l, w ap wè l kole sèlman lan kò kolonbyen yo. Dènyèman l di w, woo, fòk yo jije kolonbyen yo, fòk yo kondane yo, fòk yo rapousuiv yo. Li pale presizeman de yo menm. Men, gon bagay pou nou pa konprann, pou nou pa bliye. E m kontan ke w poze m kesyon sa. Mèt la m leve men m anlè. M tap lage kolonbyen yo. Paske lèr dwa fondamanto son vyole. Paske se n son pa e menm ki yon asasine Jovenel Moise. Paske nou menm lan kabinè a nou konveki ke se lè Mateli, lè Ariel Henry e otre. ki asasine Jovenel Moïse paske nou sòm konvenki ke lon afè de kolonbyen de bouk emisè paske nou wè ke se mèt zafè a se otè entèlektyèl yo moun ki fè krim yo kal kache epi podyab kap fè kolonbyen yo peye pou yo nou tap lage yo e pa devan jistis ayisyèn nou tap lage yo a non a sa son kesyon de pwosedi la il fò avò La maîtrise des règles de la procédure pénale, la n te vin la e pou n te jwenn yon jijman, ke l te favo, pou n te jwenn yon òdonans, ke l te favorab, ke l te defavorab, nou t ap pran l. Nou ta prale pa devan lakou dè, lakou dapèl, nou t ap leve arè, arè òdonans lan, ke l ò, ke l favorab, ke l te defavorab. Apre sa, si n vle, nou ta prale devan kou de kasasyon, kou de kasasyon disfonktyonèl, epi se apati de se moman la, nou ta prale dirèkteman. Wè m bay, wè m bay pwosedi a, nou ta prale dirèkteman douvan la komisyon entèramerikèn dwa moun. E lan, e lan kad yon, yon pwosedi konsa wi yo te lage Yvon Neptune, ou te raple w, yo te arete l, yo te lage l. Epi n ta prale, nou t ap lage Kolonbyen yo. Paske, konprann byen, lalwa di konsa ke se pandan 3 mwa pou w mennen yon enstriksyon. Ò men nèg yo pratikman gen 2 zan la a. 2 zan, prèske gen 2 zan. Sa sèt inakseptab. Mwen menm banm di w si nèg yo t ap fè jistis, si nèg yo t ap tande moun, nou pa t ap gen danje pou yo jije kolonbyen, si yo jwenn yo koupab pou kondane yo, si yo jwenn yo inosan pou yo lage yo. Men ala. Men se ke n konprann jwèt la, se nèg yo ki bloke pwosè a, yo bloke jistis la, epi y ap fè demagoji, y ap pase moun nan tenten. Alò m te ka savan entelektyèl, yon si gran avoka tankou m. pou Ariel Henry, Martelly konprann ke yo te ka pase m nan tenten. Donk se sa e repons pa m, reyaksyon m pa rapò a kesyon ke n poze a. M espere ke n konprann e ke a la pwochèn si gen evolisyon nan kad dosye a, n a pale avè l. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn!